Epi ou pran zam gwo zam fann fou a ouvri kache sou lòt la. Bagay sa yo mezanmi nou dwe denonse yo nan sosyete a. Yo pa dwe kontinye fèt nan sosyete a. Sosyete ki gen moun ap viv ladan l nan peyi tèt dwat sa yo pa kapab yo pa dwe kontinye. Jezi di nou nan levanjil la, mare senti nou nan ren nou. E mwen envite nou mare senti nou nan ren nou. Paske, vrèman, nou nan konba. Moun ki mare senti l nan ren l, se moun ki nan konba. Se moun ki nan lit. Jounen jodi a, pèp ayisyen, nou nan konba. Men, nan konba nou ye a, se ak pwòp tèt pa nou ankò. Paske sa n ap viv nan peyi a, se pa lòt nasyon non ki mete nou ladan l. Se vre y ap akize lòt nasyon, y ap akize iks, y ap akize igrèk. Men non, se tèt nou pou nou akize. Gade tèt nou, gade tèt nou byen, gade tèt nou nan glas pou nou wè, pou nou wè jan nou lèd. Nou lèd devan zye limanite, nou lèd. Se konsyans pou nou pran. Se konsyans pou nou pran frè mwen nou yo sè mwen yo. Mare senti nou nan ren nou pou nou goumen. Goumen pou nou libere peyi sa a. Goumen. E pa ti goumen, ti tete nat wè y ap fè nan lari a. Non. Batay la li pi pwofon. Batay la li plis entans. Si n ap goumen, fòk nou fè yon bon batay. Gade si e ti tete nap nou wè nap fè nan lari a la, se twou nap fouye nou antere tèt nou. Lavi a vin pi chè. Pral la vin pi difisil. Se bon goumen an bon goumen. Goumen avèk gran je. Se goumen pou nou goumen pou nou libere peyi sa a. Pou nou sispann soufri. Pou jèn gason sispann mouri, mouri kòm bèt. Se pou manman nou, Gérard Durosaire, n ap fete, n ap fè memwa li jodi a. Se pou lapriyè pou peyi Dayiti, pou bagay yo kapab chanje. Men, m di nou sa ankò, bagay yo p ap chanje san nou menm. Se nou menm ki pou travay, nou menm ki pou wole zepòl, se nou menm ki pou mare senti nou nan ren nou pou nou goumen pou nou chanje sa. Ki ale a 30 ans, 32 ans, 35 ans. Sa di, sa di. Yo ale kont volonte yo. Yo ale trè jèn. Yo se avni peyi a. Yo se avni fanmi yo. Yo ale trè jèn, yo retire lavi yo. Se yon Bondye touche kè mechan yo, touche kè bandi yo k ap fè san koule nan sosyete a. Se yon Bondye touche kè bandi yo, touche kè mechan yo k ap mete dlo nan zye pèp ayisyen an. Se yon Bondye ede yo pou yo kapab konvèti. Papa m pa jwenn kò a. Nou te mèt banm zo a wi nap pranl wi banm zo a non map pran zo a e pou nou l ye mezanmi nan kisa nou lagem nan ooh wouch oh nou touyem frèt ma tout tan wi la nou se yo metem konnya.